Kelkeswa lè yo tande yo asasine nou, nou pran bal nou mouri se Pierre Esperance. Pa gen lòt moun ankò. Se Pierre Esperance. Pierre Esperance se chèf kan lanmò a avèk Akò Montana. Pierre Esperance se chèf bandi Akò Montana e branch Petion an. Se nan rnddh Akò Montana reyini. Montre dokiman piblik pou tou fini avèk Pierre Esperance ki gen plis ke 25 an k ap kraze peyi an. Si Mariolène Gilles pa kouri kite l lè l vòlè chèk la sou non RDDH la, Mariolène Gilles nan pwoblèm. Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Kèlkeswa lè yo tande yo asasine nou, nou pran bal nou mouri se Pierre Espérance. Pa gen lòt moun ankò. Se Pierre Espérance. Pierre Espérance se chèf kan lanmò a avèk Akò Montana. Pierre Espérance se chèf bandi Akò Montana e branch Pétion an. Se nan rnddh Akò Montana reyini montre dokiman piblik pou tou fini avèk pyès rans ki gen plis ke 25 an k ap kraze peyi an. Si Mario-Hélène Gilles pa kouri kite l lè l vòlè chèk la sou non rnddh la, Mario-Hélène Gilles nan pwoblèm. Si yo pa t mete misye deyò nan SNCHR l al fè rnddh, se te pwoblèm tou. Kèsyon sanksyon nèg ki medyòk, ki sòt, ki nil, k enbesil, ki kriminèl. Ou pa ka pran chans sa a. Yon dokiman nan men gouvènman nan yon anvlòp pou kanpe sou majik nan pou di se Nan anvlòp la se dokiman revandikasyon Jenè. Donk misye, ou wè li echwe? Nou pa pè lanmò, men nou pap chèche lanmò. Men nou te deja di, si moun te swiv stati nou, avèk sa n te pibliye, nou te di, peyi a pral gen 2 kan, kan pou lavi a ak kan pou lanmò a. Ke Premye Minis la ta sipoze pa kontinye chita avèk moun sa yo, paske fòk komisè gouvènman. Mennen ankèt, Mete aksyon piblik an mouvman, mennen ankèt sou tantativ dasasina sou Sekretè Jeneral Pati Endijèn nan avèk Jean Sherley Hervil pou konnen nan ki kondisyon li pran yo pran tout bal sa yo yè swa. Pè Esperans, Se li k ap deside, se li k ap fè menm si w pa wè l vin pran lapawòl onon de estrikti a. Nou fann Akò Montana, nou separe l. an kan Petion e an kan Dessalines, e Pierre Espérance chwazi fè tyoul kan Petion an. E kan Dessalines nan nou kòmanse chita avè l, dènyè reyinyon an, se lendi swa l fèt nan biwo pati konstwi la. E sa Pierre Espérance fè, lè l rann li kont se li ki planifye ak medya entènasyonal sa yo tout sa w wè k ap fèt la, se misye k ap fè tout manipilasyon sa, peye Giovanni Michel k ap voye tèt di pale, k ap voye kòb pou sal non tout moun ke l pa vle wè. Notamman mwen menm. Lè misye wè l fè ka, premye etap li se nan RTNH li te eseye sal karaktè m, setan aprè sa pa mache menm la. Lè misye fè Giovanni fè 2 semèn ap pibliye pou di m se nan gang, m se si, m se la, sa pa mache. Rive dimanch, misye pran Magic 9, men erè a, misye pran Magic 9 kounye a vin asime l. Epi yo pa pale misye de mwen, misye di ke nan Magic 9, anvlòp jòn nou wè Doktè Ariston Ernest te al pote bay premye minis lan, Se revandikasyon Jenèf ki la dan. Kòman nèg mesye ou direktè egzekitif yon òganizasyon dwa imen, yon dokiman nan men yon premye minis, nan anvlòp, yon kabinè, dè otorite leta, ou pa menm jeye non, ou pa wont? Pou gouvènman pa fè yon konferans de près, di men dokiman, e sa fè? Si gouvènman pa nan konfli yo lè w ap fè esperans, si gouvènman an pa pè Pierre Espérance, yo ta sipoze fè yon konferans de près. Donk si gouvènman pa lach. Fò k fon konferans de près pou montre dokiman sa a nou te prezante a, si l gen rapò avèk Jenèv, si se pa dokiman sa a nou gen la, ke yo met zo sou li an, ke nou remèt. Sa di. Misye pran bagay la sou do l kounye a, l ap mache sou mwen. Mentnan, misye rive nan faz character assassination nan. Kounye a la, misye ap fè reyinyon pou asasinen m fizikman. Mentnan, gwoup Aqua Montana a, lè a l aprann avèk misye ke nou chita ak nèg yo, Lendi swa e m te rele Reginald vin rejwenn gen 2 nan nèg yo ki te vin chita avè yo. Se Jean Sherley Hervil e avèk Stanley Mézilien ki se prezidan pati endijèn ke yo tante asasine Dèlma 83. Chèche konnen adrès kay Espérance mwen. Men m pa konn adrès kay li. Al chèche konnen ki kote l abite. Si se Dèlma ki kote l abite. Paske m pa konn adrès li. Nèg yo nan Dèlma 83. M pap di kote yo ta prale paske yo te di jou lendi an men kote yo prale enben yo machin ki te dèyè nèg yo double yo ouvè kout zam pa gen tantativ kidnaping jiska 5 è di maten jan Chèle Janvil misye resevwa plizyè bal menm nan pwatrin se entèvansyon chirujikal an ijans kote map pale la misye gen risk pou l mouri m pa konnen nan ki eta l ye alòske Stanley prezidan sekretè jeneral pati endijèn nan misye resevwa bal tou. Te gon chofè k te chita dèyè a, m pa konn nan ki eta misye ye. M denonse depi mèkredi ant 3 zè e 5 è nan emisyon Ayiti bon ti maliit ke Peterson Joseph ki te nan Vizyon 2000 t ap fè emisyon sou modèl, mwen denonse al chèche son an, mwen denonse se pyès men sa a kòmandan nan dèyè bagay la k fè tout sa w ap kapab yo, Jwès Entènasyonal, e m denonse misye gon plan dasasina fizik ke l ap prepare pou mwen. M denonse l. E tantativ dasasina sou 2 nèg sa yo ki se de siyatè de lakò Mondana. Paske nou di nou pral rezoud dezyèm ang lan, dezyèm aks la. Nou di nou pa dakò ke pati politik ap vin chita premye minis pou ap fè akò pou pran pouvwa, epi ou pral fè eleksyon pou tèt pa w ankò. Nou di fòk se popilasyon atravè depatman ke nou reprezantan k chita. E nèg sa yo nou rale yo vè nou, n ap travay avè yo, e gon strikti ki pral monte e ki gentan gen non, kote de siyatè de lakò Mondana. Nap travay avè yo e yo tante asasine Deyè. Donk, sa kap pase la a son bagay eksesivman grav ke nou pa dwe jwe avè l, ke nou te kalme n, nou poze, e nap di lopinyon piblik nasyonal e entènasyonal, E kòman fè l fèt yèswa aprè m fin denonse tantativ Preparasyon asasina ke Pierre Esperance ap planifye sou nou. Donk mwen mwen panse ke sa kap fèt la pa jwèt, son batay pou pouvwa kap fèt la, e nou menm o nivo di Pati Konsi Lavi nou detèmine pou n kontribye patisipe, menm jan nou kontribye pou vare ouvè nou kontribye, e nou pran akte lapolis di li ouvè vare, e se tan mye, lap met sekirite, nou pran ak tou, menm jan nou felisite lapolis, nou pran ak ke nèg ame yo. Pa le byè de Jimmy Cherizier, ansyen ajan pnh, li fè yon deklarasyon piblik dimanch, li di li louvri va ou, e se tan mye. Sa vle di, nèg ame yo gen zòrèy, nèg ame yo konn rive yon kote, yo gen yon bon sans. Kontrèman avèk akò Montana, pa tande pa wè, fò Ariel pa la, pou yo pran pouvwa, pou yo pran eleksyon. Sa vle di, ant bandi ame ki nan Jenèf, Avèk bandi ki nan akò Mandana, kiyès ki pi prè pou lopital kontinye fèmen, pou pa gen gaz, pou moun mouri? Na chwazi ant 2 gwoup bandi sa yo, ki gwoup ki chwazi tande rezon menm si se pwovizwaman? Antouka, ann atandan nou menm nap batay kont bandi ki nan akò Mandana yo, notamman Pyè Esperans ki dèyè tout sa kap fèt yo e nou di jisteman pou al mennen ankèt sou tantativ dasasina ki fèt sou 2 jèn lidè ke nou reyini avè w lendi swa, ke nou tap travay pou nou antre nan dezyèm aks la, paske peyi a li pou tout moun, li pa pou yon gwoup, yon kanpe di yon nan Fonfontana ke Pierre Espérance chwazi fè tou la. E vwala, se la nou kanpe ansanm ak video pou jodi an. Mèsi dèske w te gade video a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!